M pa konn si se sote de ze konnen m soti anbdan vant manman m men kote m soti menm ki se kote m fèt m fèt m fèt okap manman m se moun okap epi papa m menm se moun ench kidonk m se moun ench m se moun okap e sou trak sa a m ap tou salye tout kapwa kaprenn yo epi tout enchyen enchyèn yo. Wooyy! Nan pati pou dezyèm kesyon ou mèt ap etidye. Bon poum reponn ou komandan M Betay e ou konn tande timoun fèt sou 7 mwa gen timoun tou ki fèt sou 9 mwa men mwen m te rete nan vant manman m pandan 37 mwa lèw resi wè timoun nan ap bat la ki donk mwen menm epi manman m gen tranche rapid de pye louvri m tou fèt. Ou menm? Eske ou te dezòd anpil lè w te piti? Dezòd? M pa fin. Timoun eskize wi, paske se lè timoun dezòd yo bay vye non lè jan timoun andeyò, ou konprann? Non, non, m se pa dezòd m te dezòd, joure m di w la, lè de pye manman m ouvri, m resi fèt sou yon timoun 37 mwa, epi manman m kareman i gade papa m i di, woy, Apre Dye, pa gen ankò. Men se pa nom sa vreman, bon nom se Apre Dye pa gen ankò Dayiti. Dayiti se sinyati. Sinyati. Mwen kwè nou klè kounya. Pawol la tou fini yon fwa. Oh yes. Ok. Kisa ou menm ou panse de André Michel kap di li se avoka pèp la? André Michel avoka pèp hahaha avoka avoka pòch ou pa wè depi kounya la li fin gen pouvwa nan men li janm gade pèp ankò? Daprè sam tande yap di. Non mèt André se avoka pòch li fin gen ti kòb li kounya la li pa nan voye moun nan lari ankò. Bon moun sa se ide pam, sa w ka di? Sa se ou menm ki di sa. Non se sa li ye vre kounya la li nan pouvwa pal li ta sipoze ap jere pèp kounya la li pa jere pèp li jere fanmil ak pòch li. Ok mèsi. Nap pati pou kesyon 4. Daline Desca ou Fatima? Ooh ah san pou san Fatima ti kokoye ou le ou konprann ti doubout men Daline Desca se moun Menm timoun avèm sa fin di. Goud ou byen dola? Oh mesye goud kote m pral ak goud dola paske lakay la pa gen afè goud ankò non menm yon poul wap achte se plis yon dola dola banm dola m dimil fwa Ki konsèy ou tap pote pou Widiana? Ooh konsèy m tap pote pou Widiana, m tap di Widiana fè atansyon paske kounya la li fè vazlin moute vann byen chè, li fè melon vann byen chè. Ki sa li fè moute? Oh li fè vazlin moute byen chè, li fè melon, kounya moun paka achte 2 melon nan Nan mache ankò. Depi yo wè w achte yo deja panse gou gon widiana lakay ou. M pa renmen l. M pa renmen l non li pa bon. Widiana ap gaspiye vazlin li fè vazlin pèdi valè. Bon sa li menm tap retire sa. Oh m remèsye nou tou e m pap bliye salye moun okap mwen yo, kapwa kapwèn e moun ench mwen yo, enchyen, enchyèn. Paske se la rasin yo soti. Yes se konsa yo rele moun hinche yo. Moun okap yo rele yo kapwa kapwèn. Bon ok mèsi se tou pou jodi a. M te byen kontan resevwa w nan show a Mèt Avidye. Oh ou menm tou. Se te yon plezi e m ap toujou ouvri pou m vin reponn kesyon nou sou plato a. Fanatik yo. Pa kite yon like pou fanatik yo yon abone. Bon sa m te ka di fanatik yo se toujou sipòte mèt apredye paske mèt apredye li la pou li defann koz jenès la abòne a chanèl tèk pam magazine paj tèk pam magazine e ou kapab swiv mptay tou sou tout rezo yo make kmptay wap jwenn nou epi se sa. Bon bagay mèsi.